Konferans maten an se pou nou kapab kontinye motive fanm ak gason ki gen karaktè nan peyi a, moun nou konnen sètènman. ki pa dakò, ou di mwen pa t dakò e k ap kontinye pa dakò a Jovenel Moïse, si w pran lari demen, ou pa pran lari pou Jovenel Moïse men w ap pran lari pou Ayiti. W ap pran lari pou sa k rive Jovenel Moïse lan pou pa janm rive ankò. Mwen menm, Rosemond Jean k ap pale la, Gen yon diskou pitit Jovenel Moïse te fè. Li te di, je papa l fèmen pou je pa nou te kapab ouvè. Men mwen m pa tann, m pa t tann zye Jovenel Moïse fèmen pou je m te ouvè e se sa k fè an mèt okazyon avan lasasina de Jovenel Moïse, Mwen te di peyi a, moun sa ou wè kap kritike Jovenel Moïse yo, se dimansyon san reta yo an reta, yo pa gen kapasite ak entèlijans politik pou yo konprann dimansyon Jovenel Moïse. Kontribye, patisipe nan sa yo rele soulèvman kont Jovenel Moïse, Se kont tèt ou wap soulve. Se kont ou menm wap goumen. Paske m te di nan yon rankont ke mesye dam opozisyon yo te fè nan e otèl sa ki Maryòt otèl. Lè yo prezante rezolisyon, yo rantre anndan yon kay, yo fwote kont yo, lè yo fin fwote yo detire, epi yo parèt deyò ak papye, yo di men sa yo jwenn kòm akò. Kòm rezolisyon, mwen di mesye dam yo, an 2001, 2002, lè yo tap fè rankont, lè pati politik, sosyete sivil yo tout te met ansanm, pou yo te pran rezolisyon kont Jean Bertrand Aristide, yo te di apre depa Aristide, yo pral fè Port-au-Prince, yo pral fè Ayiti tounen Paris. Alòske lè sa a, te gen de entèlektyèl chevrone ki te redije akò 31 desanm Jean Bertrand Aristide, pou te jete Jean Bertrand Aristide la. Lè n al gade nan akò a, n te wè Gerard Pierre Charles, nou te wè Paul Denis, nou te wè Ceci, nou te wè Vanswell Caplin, nou te wè yon ansanm de moun ki gen non sèlman nivo entèlektyèl, ki gen non sèlman nivo akademik, e ki te gen esperyans politik, apre depa Aristide, yo pa rive ka mete akò rezolisyon yo te pran an aplikasyon. M pa bezwen di w kote mentnan ou vin gen yon gwoup moun, anpil nan yo se de kokorat resikle, epi swadizan li di w ap Jovenel pa kapab, men menm yo kapab. M te di moun yo, yo pap kapab. Yo te di. Otomatikman Jovenel ale, men yo pat vle di otomatikman Jovenel mouri, men yo te konnen se te plan asasina Jovenel yo tap planye. Yo te di otomatikman Jovenel ale, enben kidnaping ap fini nan yon semèn. Youri menm te di otomatikman Jovenel ale, men yo te konnen se otomatikman Jovenel asasine, Ebyen, y ap pran responsablite politik, y ap pran responsablite ekonomik, y ap pran responsablite pou mete lapè ak lòd anndan peyi a. Ebyen, jodi a nou tout konstate l, nou wè l, nou wè ki kote nou ye. Kidnaping nan pase a yon nivo tèl, paske lè w itilize dè gang ame pou asasine yon prezidan pou pran pouvwa, ou p ap janm ka rekonpanse gang sa a. Okontrè, gang nan ap vin kwè ke li gen yon notoryete mentnan. Paske se li k mete pouvwa sa. La prèv, Vitelòm di se san pouvwa sa son pouvwa san k la. E mwen m pa janm ekate pou m di nou, gouvènman Ariel Henry a se yon federasyon. Menm jan yo te di Genève se yon federasyon dè gang ame, men gouvènman Ariel Henry a se yon federasyon dè zasasen de Jovenel Moïse. Mentnan, nou rive nan yon faz pou gen yon motivasyon, pou n gen yon sansibilizasyon fèm nan dimansyon asasina Jovenel Moïse la. Jodi a, gen de demach k ap fèt. Mesye yo fè tout sa yo kapab pou anterine, pou moun pa pale de Jovenel Moïse. Men m ap di nou, nou menm fanm ak gason k ap gen pou fè politik, Jodi a w pa goumen pou Jovenel Moïse jwenn jistis, ou pa goumen pou bay oligachi a yon repons nan dimansyon asasina Jovenel Moïse lan, lè w vin prezidan demenm maten, w ap a 4, w ap gen 60 a 70 pousan pou yo asasinen w tou. Ou di mwen yo itilize l'assassinat de Jovenel Moïse pou yo fè machandaj avè w. Otomatikman w fin prezidan, kèlkanswa sa Reginald Boulos ap mande w, w ap oblije ba li l. Kèlkanswa sa Jimmy Trevor pat gen pou mandew wap oblije ba lil. Kèlkanswa sa Board Clinton nan ap gen pou mande nap oblije ba lil. La prèv ou wè Jocelyn Privert konfòtab. Li konfòtab paske pandan l moute li siyen akò pou prè de 5 milya 800 milyon dola pou Board Clinton. Jovenel koupe l, yo enfiltre, yo enfiltre Joe Biden, yo asasine Jovenel. Pandan n ap pale de mèsenè, fò nou tout peyi a konnen. Jodi a n ap kriye, n ap soufri, les Etats-Unis jwe yon wòl preponderan dan l asasina de Jovenel Moïse. Fò nou klè nan sa. Paske, pwèv nou gen, Cia devye nan mwen de yon semèn, nan mwen de yon mwa a 2 mwa, 10 tantativ dasasina pou Zelensky, Ikrèn. Alòske Jovenel Moise, yo planifye, yo rekrite mèsenè sou teritwa Ameriken. Yo pran konpayi ameriken, CTU. Yo rekrite mèsenè ameriken. Direktè cia deplase l al Kolonbi. Y al planifye asasina Jovenel Moïse. Jodi a, Samy Handal ki se manm cia twouve l ki kote? Turquie. Nou rann kont gen yon manèv ki fèt pou libere. Men tout sa yo se pou yo kapab. mete dekourajman nan nou pou n konnen pap gen jistis, pou n kwè yo pap jije. Map di nou mesye dam pou m fini. Tout sa w wè kap fèt la se blag. Moun ki patisipe, sa k bay chodyè, sa k te chèche bwa, sa k te limen dife, sa k bay dlo, sa k bay sèl. Nou konn ti fim Sonson kabrit la? Genyen kap fou, genyen yap denonse, genyen kap tounen jiferan. Ou wè Kayen? Lè Kayen tiye Abèl, Letènèl mande Kayen, Ou wè Abèl? Kayen reponn, Ou te ban m gade frè m pou ou, te ban m gade Kayen pou ou. Gen kote ou te konn ale, ou te selèb, yo pap resevwa ou ankò. Gen moun kap sanksyone nan dosye Jovenel Moïse lan. Wap wè chak kotel pase yap met barikad yap diw pa vin la ankò malpwòp pa vin la ankò ansasen sa vle di lap tounen vwayou egzanp nou wè sak kòmanse rive martelly ok erezman avèk m pat menm kote lè zanmi an te menm kote avèw sa vle di kisa tout moun ou konnen anndan peyi a tout otan yo pa detwi Tanp Sentàn charitab la, toutotan yo pa detwi lanmè, toutotan yo pa detwi lwil maspeti, si yo pa fini ak malfèktè, menm jan Boukman te kanpe pou l te di, nou pa gen cha de gè, nou pa gen avyon pou n goumen avèk lame Napoleyon, men ou wè atravè seremoni mistik sa a, nou pral bay moun k ap goumen yo fòs pou l kapab afwonte Napoleyon. Piga nou kwè nèg ki gen zam nan lari yo pral pwisan pase nou. Nou gen 1 an 1 jou nou fini nan idantifikasyon bandi yo, ansasen yo. Youn di, wap wè Wilio Joseph di, e lòt la Rony Celestin, ou menm ou tap fè biznis a Jovenel, ou te bay lajan pou yo ka touye Jovenel. Sa vle di youn ap denonse lòt. Ou wè Vitelhomme li di w, e Ariel Henry men kote yo te konn vini? Men nan tèl kay nou te konn. O fur et à mesure, wap wè John Joel Joseph, li bay entèl, li bay moun. Wap wè jodi a, Aristide li menm li kreye estrateji w, li di w li pral prezidan tranzisyon. Men tout se mouvman an k ap fè wout li. Paske toutotan lwil la ap brile, nou pral yon kote. M vle ke chak moun k ap goumen pou Jovenel Moïse jwenn jistis, Pa dekouraje, pa kwè ke yo genyen w. Se yon batay li ye, batay la li gen tout, lè w ap konstwi, li pran tan. Se lè w ap kraze l fasil. Men, m fini pou m di nou, 7 jiyè, se yon dat de komemorasyon. Nou pral manifeste, nou pral chante, nou pral montre la kominote entènasyonal, la kominote dè zansasen, ke nou pran lanmò Jovenel la, Desalin te asasine, lè sa pat gen otan de teknoloji pou te kenbe memwa Desalin vivan, se sak fè Desalin pat jwenn jistis. Epi lè sa tou nou pat la. Piga moun yo kwè jan yo planifye lanmò Jovenel la se konsa lap fini. Jamè! Nou sèmante sou vi nou yo pa gen kontwòl kòman asasine Jovenel la ap fini. Se poutèt sa nou di 7 jiyè 8 jiyè, atravè peyi a, Jeremi, Okay, Jakmèl, Gonayiv, Sen Mak, Sen Michèl de Latalay, Plèn Dezam, lavil Okan, lakou Grann Sentane Charitab, tout kote sa yo ap gen de seremoni pou travèse nan 1 nan 1 jou a. Epi pou nou kontinye batay. Kounye a se faz batay vanjans lan. Paske nou di gen 2 bagay ki te kapab n ap tann. 1. Jistis pou jovenel nou antann nou ekip sak la pap bay jovenel jistis pa mande ariel poul pran kòd poul foure nan tèt li poul pann tèt li li pakapap ariel paka fin tu yon prezidan epi gouvènmann la epi poun di nap tann jistis de pa mande sistèm jistis cspj a pou bay jovenel moïse jistis. Se yon jij denstriksyon nan sistèm nan ki mete yon manda darè kont Jovenel Moïse pandan l prezidan paske Jovenel Moïse t ap defann koz moun ki pi mal yo. 2, 7 fevriye 2021, Se 3 jij nan Kou Siprèm peyi Dayiti, sa nou rele la Kou de Kasasyon, ki al patisipe nan kou deta pou ranvèse Jovenel. Yo dayè yo te menm di, pote l ba yo nan ti bwa. Potel ba yo nan ti bo pa konn se pa rache yo ta pral konti rachel enben puiske jistis la se ton jistis moribon jistis de konp ki patisipe dan lasasina jovenel moïse yo pa kenbe nèg yo enben 7 jiyè se kontinite 7 jiyè se kontinite 7 fevriye a. Sa vle di, an oken ka, nou pa ka ap tann jistis nan men mesye dam sa yo. Sosyete a ki ta pou leve kanpe. Les forces vives de la nation, ou gen legliz katolik ki chante mès nwa pandan 2 fwa dèyè Jovenel. Poutèt ki sa? Paske Jovenel koupe franchiz legliz katolik t ap bay seyan, k ap leve fè, achte fè an Repiblik Dominikèn vin vann, vann diri, vann fè sou sa yo rele Franchiz legliz katolik te genyen pou bati, pou travay pou kominote a. Poutèt sa, legliz fache, li tonbe fè mès nwa dèyè Jovenel. Laprèv, nou wè legliz katolik, jouskaprezan pa rekonèt Jovenel mouri, pa gen yon senpati. Sosyete sivil la, se yon sosyete sivil kowonpi, tout ansanm met ansanm, yo patisipe pou yo kreye federasyon gen la a ki pral ba nou Ariel Henry kòm premye minis avèk tout sa nou konnen yo. Son fason pou m di moun, piga nou dezespere lòske nou wè ke jistis sa a, jodi a, lè w pran Izo Dwayen, ki gen kontwòl palèdjistis, si l di pa gen kote pou nèg vin la ankò, paske nèg yo fè ase. Ebyen, nou fini pou nou di nou menm, a tout moun, randevou a kase, anba pon. E anba vyadik kafou ayopò, gen moun k ap kafou, gen moun k ap leyogàn, genyen k ap okay, genyen k ap gonayiv, gen mouvman sen michèl de la talay, ap gen mouvman di kote plèn dezam, ap gen mouvman lavil okan, ap gen mouvman. Nan Pòdepè, sa vle di se tout peyi a nou mande pou youn pote kole avèk lòt, pou youn veye sou lòt, pou youn sekirize lòt nan lari a, sèlman nou di, nou nan lari pou komemorasyon. N ap mande tout moun ki kwè nan pwovokasyon kenbe pwovokasyon yo. Nou kwè fòk nou menm nou gen dwa pou nou revandike jistis, nou gen dwa pou nou jwenn jistis, e si nou pa jwenn jistis, nou gen dwa pou nou mande vanjans, vanjans, vanjans pou Jovenel Moïse.